Deja genyen yon video ki trè viral sur les rezo sosyo, beaucoup de gens m'ont envoyé cette video et me disent ben nap tann ORL ebyen nou vini e nap pote detay gen reyaksyon gen gwo deklarasyon tou ki fèt pa rapò ak video sila a, video kidnapping sa ki fèt au niveau de Delma 19, jodi a la a, ki se 31 janvye 2022 an. Men dabò, yon ti kòmantè sou videyo sila. Ebyen fò n di ke tout moun ap mache. Epi, w ap gade pou wè la a, genyen yon sitwayen ki li menm ap mache arebò lari an. Genyen yon machin. Se yon zouzouki. Zouzouki a kanpe fap. Epi genyen 2 nèg ki ouvè sou bò dwat, gen 2 lòt ki ouvè sou bò gòch. Epi 2 nèg yo al pran sitwayen sa a, yo antre l nan machin nan, sètadi yo anlve l. Men, atansyon, gon bagay pou n konprann. Lè 2 nèg sa yo fè wout adwat la, gen 2 lòt nèg tou ki fè wout agòch. Menm chofè la, li desann tou. Nèg yo avèk manch long nan men yo. Y ap opere nan lari an e gen youn ki kanpe anlè pou kapab kontwole moun k ap vini. Epi lòt la ki desann avèk yon manch long nan men l tou, li al kontwole lòt perimèt la, sa vle di kote moun ap vini yo. E yo fè siy pou kanpe. Eske nou konprann byen? Gen yon moto ki tap vini, moto a vire li menm. Donk yo pran sitwayen an, baww, yo mete l nan machin nan, nèg yo byen kadriye lari an epi lè pasan, pa de pwoblèm, on a pa bloke lè pasan, epi lè w gade la a nèg yo rantre nan machin nan, baww, nèg yo ale. Hum! Tèt chaje! Apre sa gen yon chofè moto ki li menm ap pase byen vag, se kòm si m ta kapab di, ebyen, se swiv lap swiv mesye sa yo. Bon! Nou wè sa kap pase nan peyi Dayiti, tout moun admèt ke bagay la li grav. Bagay yo grav anpil paske nan nivo nou rive la a mezanmi, bagay la di anpil. Le type qu'on a kidnappé, il s'agit bien de Roland Trouillot, donk misye se pwopriyetè Matko, ebyen yo anlve misye. Ebyen fò n di ke video sa a pwouve yon lòt fwa ke vijinite lari a, Se yon bagay lari a te pèdi depi tann dat, paske sa k ap fèt nan lari Pòtoprens pa gen ankenn respè ankò pou lari sila a. A wi! Lari a fini, nou fini, sosyete a fini, atis la di nou prèske pa moun ankò, mwen menm m di nou pa moun ankò. Paske sa k ap pase nan peyi Dayiti la, li konparatif ak yon seri de peyi ki genyen anpil vyolans. Pa egzanp, jodi a la m ap tande nouvèl sou Afganistan kote ke Taliban yo kòmanse ap asasinen moun ki fè pati ansyen rejim nan. M ap gade sou yon videyo kote ke genyen yon polisye ansyen rejim nan yo kenbe, li ap bat li, y ap maltrete l. Ben! Bagay sa yo m gen enpresyon ke pa gen diferans ak sa kap pase nan peyi Dayiti an. Sa kap pase nan peyi Dayiti a m ta kapab di se orè o kotidyen. Wi bagay la tris. Men kounye a la a, ou pral poze tèt ou an kesyon, kiyès gwoup ki fè kidnaping sa a? Paske fò ou wè byen nèg yo alèz nan lari an e nèg yo gen manch long nan men yo, nèg yo byen jere lari an, yo byen sènen perimèt yo. E menm lè yon polisye ta nan zòn sa a, ou pap ka menm briding kò w. Omwen, fòk se ta yon patwouy ki gen nenpòt 20 nèg ladan l ki byen kadriye lari an epi pou a pete bal ansanm avèk nèg yo. Bon! Tèt chaje. Ebyen, ou pral poze tèt ou kesyon paske depi w wè gon kidnaping, ki gwoup ki fè l? Èske nèg 400 mawozo yo ap sòti Kwadèboukè pou yo vin fè yon kidnaping nan blòk sa a? Èske se gwoup Izo ki fè kidnaping sa a? Eske se group ti lapli ki fè kidnaping sa? Eske se nèg maya ki fè kidnaping sa? Eske se blòk bèlè ki fè kidnaping sa? Eske se nèg je 9 yo tou ki fè kidnaping sa? Antouka Barbecue a parlé pour dire ça. M ap di yon gwo bonjou, yon gwo bonswa avèk chak grenn konpatriyòt ayisyen ki pral gen pou yo tande voice sa ke m ap lage E jodi lendi 31 janvye 2022, m kwè la nan moman m ap pale la, li ka 6 è di swa kote ke m ap fè e voice sa nan moman la. M ap denonse yon kidnapping ki fèt nan Dèlma 19. Sa ka gen 2 ou 3 zè tan. Sa vle di mwen menm lè m ap pale, wè m ret nan silans mwen, lè m ap pale moun panse ke Komsi se voye map voye moute. E video a sou rezo sosyo a kot tout moun ap gade l nèg nou wè ki desann a chemiz lan nèg ki desann a chemiz lan ki gen kagoul lan se misye ki sanon kempès la 2 nèg nan 2 nèg nou wè ki desann a avèk chemiz yo se gen youn nan yo se li menm ki sanon kempès la se misye ki desann ki pran milat la a men l li mete l nan machin lan Sanon Kempes se nan baz Kamewoun li ye avèk sou Bèlè. Nou konn tande yon piti k rele Toto, Alexandre Toto k toujou ap pale e nan non nèg sa yo. Sa vle di si lapolis gen yon travay serye l ap fè, moun sa la l pa lòt kote ke sou Bèlè avèk nan baz Kamewoun. Nèg yo kidnape l pou yo jwenn kòb pou yo achte zam, pou yo achte bal, pou yo ka vin destabilize ba Dèlma. Ok sa vle di men koman peyi a ap fonksyone gwo jounen nou wè koman nèg yo ap kidnape moun e mwen menm sam di a m kanpe dèyè l moun sa nap gade la ki desann a chemiz lan avèk kagoul nan figi l lan e ke misye rele Sanon Kempès al gade yon video e ke kot misye te fè sou Bèlè lè yo te gen kagoul la epi yo te di yo pral mache pran babekyou. Na sonje lè map pale de Sanon Kempès, m toujou di Sanon Kempès te kondane a pèpetite pou kidnaping. Li sove nan prizon sivil Kwadèboukè le 25 fevriye 2021 ansanm avèk Anèl Jozèf. Sa vle di Sanon Kempès se pou kidnaping li te kondane a pèpetite. Se polisye kap sekirize Sanon Kempès pou sòti pou al tout kote avèl. Depi w tande Sanon Kempès pran lari se polisye k nan machin nan avèl. Sa vle di mwen menm m pa pral voye moute antanke polisye pou m al di tankou nan kidnaping sa k fèt la la te gen polisye k ladan l. Men, lè Kempès ap sòti l pa janm sòti san polisye. Se yon fason lè lapolis kanpe machin li ye a, polisye yo rale bat yo, idantifye yo, yo di se yon papa yo ye, enpi yo voye Kempès ale. Sa vle di kidnaping sa. Sispann akize se gen seri de moun e ke nou konnen ki nan kidnaping nan vre wi. Men kidnaping sak fèt Dèlma 19 la la se pa lòt moun ki fèl ki vre se Sanon Kempès. Moun ki pran responsablite mwen menm mwen menm Jimmy Cherizier Barbecue kap pale la mwen di kidnaping sak fèt jodia la nan Dèlma 19 la e Sanon Kempès ki fèl. Tèt chaje! Tèt chaje! Donk, Barbecue pwente du dwa dirèkteman les hommes de Bel-Air ki genyen nan tèt yo Kempès. Bon, Kempès, Bel-Air, mesye, nou kanmenm gen yon dwa de repons paske on vous accuse. d'être l'auteur de ce rapt ki fèt jounen jodi a la au niveau de Delma 19. Bagay yo rèd nan peyi Dayiti. M pa ka konprann sa k ap pase nan peyi Dayiti konsa. Gen anpil moun ki konn ap poze tèt yo kesyon pou di, eske peyi sa a Bondye bliye l? Paske m kwè ke gen moun k ap priye nan peyi sa a pou di Bondye fè yon bagay pou ti peyi a. Wi, Paske nan nivo nou rive la aparaman si yon moun ou kretyen ou paka pa mete ajenou pou priye pou peyi dayiti. Bagay yo tèlman grav nan peyi a mezanmi pa gen anyen ki bon menm pa gen anyen k bon e jounen jodi a la m panse ke on moun kap fè efò dan la repiblik fòk ou fè yon maksimòm prekosyon paske gen anpil moun ki bò kote w menm moun sa yo kapab vann ou menm moun sa yo kapab bay yon seri de enfòmasyon sou ou ebyen fè yo pran w. Se konsa sosyete a fonksyone. E bagay la pa pi fasil nan zòn pwovens yo non paske nan zòn pwovens gen gang tou. E kote gang yo poko ka rive se malfèktè. M ap gade pou m wè yon malere mezanmi ki genyen de twa tèt bèt. Èske w konnen yo rayi malere a poutèt tèt bèt yo li posede a opwen ke yo kòmanse bay bèt malere yo pwazon wi mezanmi. Hein! Bon mezanmi nou wè mezanmi moun ap bay kabrit pwazon. Alò kote jodi a la. Sa son dènye tan wi. Jodi a la meni. Kabrit ap pran pwazon. Alò m pa apiye la san pou san. Pase m pa gon. M pa yon espesyalis m pa yon doktè. Men mezanmi an 2022. Kabrit la avèm li ye wi. Avèm li fèk ye wi. Aay gwo koze. Genyen direktè jeneral lapolis nasyonal Dayiti an ki li menm se Frantz Elbé ebyen li vizite jounen lendi an sou komisarya Bon Repo an solidarite ak polisye ki touche Nan kad atak ame ki fèt kont enfrastrikti polisyè sa a granm maten, li pwofite prezante senpati li bay fanmi viktim yo e kòmandan an chèf pnh la pwomèt pou kapab trake tout moun sa yo ki patisipe nan ofansiv sila. Vizite fanmi yo se byen, voye senpati bay viktim yo se byen, men akonpanyeman fanmi yo se evidan, Mesye l direktè paske lè yon polisye mouri nan egzèsis fonksyon li ebyen fò fanmi l kapab jwenn yon ti kichòy se pa de twa mwa nou ba li chèk apre sa nou bliye l fò nou toujou kontinye soutni moun yo yo gen madanm yo gen pitit fòk nou kapab ede yo e pa bliye lè yon nèg ou se polisye anpil fwa ou se tèt fanmi an Radyo Tele Zenit e mande otorite konsène yo pou kapab dilijante yon ankèt prese prese yon mannyè pou kapab jwenn koupab yo e pini yo konfòmeman ak sa lalwa di. Gouvènman ayisyen an prezante jounen lendi an rapò peryodik sou sitiyasyon dwa moun nan peyi Dayiti nan Konsèy dwa de lòm nan Nasyon Zini nan kad karantyèm sesyon reyinyon òganizasyon sila a, reyinyon ki fèt pa vizyokonferans. Genyen minis jistis ak sekirite piblik lan, Direktè jeneral ministè a ki yo menm te prezan nan aktivite sila a, aktivite tou kote gen yon reprezantan ministè kondisyon fanm ak dwa fanm, yon reprezantan ministè enteryè ak kolektivite teritoryal ki te patisipe. Se te okazyon pou minis jistis ak sekirite piblik lan eksprime satisfaksyon li an rezon daprè sa li di bon nòt, tande byen wi bon nòt, aktyèl gouvènman sa a genyen nan Konsèy Dwa Moun nan L'ONU nan kad egzamen peryodik la. Berto Dorcé enfòme ke gen anviwon 850 prizonye sou 10,000 popilasyon karseral la genyen ki jwenn libète yo gras ak jefò ki fèt pa bò kote gouvènman an. Direktè Jeneral Ministè Jistis ak Sekirite Piblik lan, Jean Phalier Baslere, Enfòme tou gouvènman an pran anpil angajman devan delegasyon dwa moun nan òganizasyon Nasyon Zini nan sa ki gen a wè ak respè dwa moun, avoka a bay asirans ke Ministè Jistis ak Sekirite Piblik pral pran tout dispozisyon nesesè yon mannyè pou kapab respekte obligasyon sila yo. Se yon repòtaj avèk konfrè nou yo nan Radyo Telescope. Prezantasyon rapò peryodik sou sitiyasyon dwa moun nan peyi Dayiti, gouvènman ayisyen an atravè minis jistis ak sekirite piblik prezante jounen lendi a devan yon delegasyon dwa moun nan konsèy Nasyonzini enskri l nan kad katriyèm sesyon reyinyon òganizasyon sila. Se te okazyon pou titilè MJSP a eksprime satisfaksyon l akoz daprè deklarasyon l bon nòt delegasyon dwa moun Nasyonzini an bay gouvènman ayisyen an pou travay li reyalize nan domèn dwa moun nan peyi a. Nou pase egzamen peryodik inivèsèl lan avèk anpil satisfaksyon pou n repete kominote entènasyonal la. Gen de rekòmandasyon ki fèt a nou menm, nou pa ta ka di ke nou gen lapèfeksyon lan tout domèn. Berto Dorcé fè konnen gen 850 prizonye sou 10 mil ki konstitiye popilasyon kasiral la nan peyi a ki rive jwenn liberasyon yo nan koreksyonèl nan mwa k sot pase a. Rezilta sila rive akouche gras ak volonte gouvènman an nan goumen kont fenomèn detansyon prevantiv pwolonje sou bout tè papa Desalin nan, daprè nimewo 1 Ministè Jistis ak Sekirite Piblik la. Youn nan pi gwo pwen ke Leta ayisyen reyalize pandan mwens ke 90 jou, gouvèneman sa a enstale, se la question de détention préventive prolongée. Jodi an la a, nan tout Ayiti, pandan yo fè nou konnen nou se peyi ki gen plis kriminalite nan Karayib lan, nou genyen sèlman 10,000 prizonye. Nan 10,000 prizonye sa a, avèk èd gouvèneman prezide pa le Doktè Ariel Henry, nou gentan genyen an libète 856 moun. San trafik denfliyans, san moun pa. Direktè jeneral ministè a, Jean Falière Bosler, fè konnen gouvènman an, atravè MJSP, pran anpil angajman devan Òganizasyon Nasyon Zini nan sa ki gen pou wè ak respè dwa moun. Avoka a bay garanti ministè jistis ap pran tout dispozisyon nesesè Pou respekte obligasyon sa yo. Nou genyen de zangajman ke nou te pran e nou pral genyen de nouvo zangajman. Se pa tout ki te aplike. Pa egzanp, mete an èv, aksepte e fè an sòt ke w respekte angajman an mande anpil anpil efò. Nou fè pati de yon komite ki rele CIDP ki toujou travay, fè rapò sa yo, rekeyi tout enfòmasyon. E pwodui yon travay ki objektif. Ebyen maten an yo nap satisfè de travay nou prezante a e nou byen kontan tou pou nou wè lan peyi a gen de twa moun gen moun kap fè efò e ki ta kontan Ayiti byen reprezante. Nap raple prezantasyon rapò peryodik sou sitiyasyon dwa moun nan ki fèt jounen jodi a enskri l lan kad twazyèm evalyasyon peyi a pase sou kesyon sila. On va se quitter avèk yon deklarasyon e deklarasyon porte pawòl Asosyasyon Paran Elèv Dayiti ki se Confident Fedner ki fikse pozisyon li pa rapò ak lekòl la ki louvri nan yon seri de zòn cho nan kapital la men yo swete ke sa pa rete la fòk genyen yon perenizasyon nan kad mezi sa ki te pran ki fasilite ouvèti lekòl la. N ap koute Confident Fedner. Aspayèd felisite paran nan katye popilè Lasalin, Site Solèy ki deside pou yo kapab pran desizyon pou ouvri lekòl lise Lasalin nan ki te fèmen depi 3 lane. Lekòl Nasyonal Site Solèy la tou ki te fèmen pou relouvri yo. Son bon desizyon paske Lekòl enpòtan anpil nan lavi moun. Timoun k ap viv nan katye popilè yo pa reskonsab si yo fèt nan katye ki pòv. Leta mete lekòl, mouvman vyolans la te fasilite yo, se pèmèt yo fèmen. Si Leta. Si notab yo de konsè san dot ak ministè a reouvri lekòl la, s on bon desizyon. Jan n di deja, ministè a gen touch pa l ladan l nan reouvèti la. Nou gen yon preokipasyon nou menm nan nivo Aspayèd, se vre ke lekòl la reouvri, sitiyasyon k te fòse lekòl la fèmen an, se t yon sitiyasyon vyolans, sitiyasyon sa. toujou la. Pa vrèman genyen dezabiman ki fèt, pa genyen yon trèv ki anonse pou ta di kote tout paran kapab ale san ak tout kyetid. Sof ke lekòl la ouvri. Nou menm, rezèv nou genyen, preokipasyon nou gen sou desizyon an, menm si se yon bon desizyon, Se paske mouvman vyolans yo oubyen zak vyolans yo toujou egziste nan katye yo. Nou krent, nou pè pou a nenpòt ki moman si zak yo ta deklannche ankò pou timoun yo pa de viktim kolateral. Ann di pa egzanp genyen de katye k ap goumen pou yon kesyon de tèritwa. On maten, youn deside anvayi lòt. Se vre gen youn nan katye yo gendwa pa aksepte pou tire sou timoun k al lekòl la paske timoun sa yo yo menm se de timoun ki leve nan katye yo gendwa pa aksepte. Men sepandan lòt katye k vini an, lè yo ap tire, timoun yo ka viktim. Kòm etan done, nou pa swete sa rive, nou mande ministè la li menm, pou li pran pi bon desizyon nan kesyon sa. Se vre ke lekòl pa ka tann, nou rekonèt lekòl pa ka tann. Men tou, nou pa dwe, nou pa vle tou de mesye ve pou de paran, pou de timoun kapab viktim nan kesyon sa. Merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dir que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.